Deblozay pete nan lakou Pòtoprens. Moun ki rete tou prè zòn Bèlè vrèman an difikilte. Medam matmwazèl e mesye, baz krache dife ki fè pati de Jenèf Fanmi e Alye, frape pye l atè, tonbe batay ansanm avèk nèg Bèlè ansanm avèk Riyèl Mayar. Anpil gaz lakrimojèn, lapolis mete pou nèg e m pa kache di w divès kretyen vivan deja pèdi lavi yo. M pral montre w kòman sitiyasyon an ap dewoule nan Channmas. Baton l nan men l, m pa kache di w l ap pran prekosyon. De moun ap soutni l malgre sa. Madam Mirlande Manigat, prezidant Ro Konsèy de Tranzisyon an, pran nenpòt 3 minit pou l desann demach. Ebyen frèzesè byeneme, apre l fin desann rale souf, li di laprès li te rankontre ansanm avèk otorite caricom yo, li di kisa l mande e kisa yo espere. Rale chèz ou, ou pral tande. Kote ou konn wè yon aksyon konsa? Manman malad li kouche l pa leve l mouri. M kite manman pa m atè a nan siman ap glase, epi m leve m ale kay vwazinay la, m al ede l leve manman pa l. Pa bò isit, frèzesè byeneme nan gran lakou, yo rele moun ki poze aksyon sa a ti sina. Kominote entènasyonal la lage chayi peyi Dayiti a sou do caricom. Frères et sœurs bien-aimés, depi yè, yon delegasyon caricom debake nan peyi Dayiti, nan tèt delegasyon sa a, ou jwenn premye minis Jamayik la. Hum! Men kounye a la a, kesyon k ap poze, si caricom pa ka rezoud pwoblèm ensekirite nan peyi Jamayik, dosye gang, èske caricom ka rezoud pwoblèm gang nan peyi Dayiti? Frè se sè byeneme li enpòtan pou n poze kesyon sa a, ki kantite gang ki genyen nan peyi Jamayik? Hum! Koze yo pa piti, jan ti pwovèb kreyòl la di, zafè nèg pa piti non, men se piye kanson yo ki piti. Rale chèz ou, m pral esplike w dosye a nan bon ti mamit. Nap debake nan depatman Nip peyi a, Komisè Muscadin ankò yon lòt fwa fè aktyalite. Frè e sè byeneme komisè sila a manke wonfle direktè imigrasyon nan Miragwàn pou koken, pou visye, pou dwèt long ansanm avèk 2 anplwaye moun sa yo k ap fè magouy nan dosye paspò. Kretyen vivan ki pase dizèdtan dòmi leve nan biwo a pa ka jwenn paspò e tandiske yo menm yo ap pase fofile antre avèk moun pa yo pou yo al fè paspò. Ebyen frèzesè sitiyasyon sa a ki ta pral lakòz otorite siperyè yo depoze sele sou biwo imigrasyon. Nou pral fè ou tande deklarasyon kèk sitwayen ansanm avèk yon responsab. Kòmanse rale chèz ou. N ap rantre nan depatman Nò peyi a, lapolis frape fò, 6 endividi anba kòd e genyen chèf de gang Boy ki mòtèlman blese. Nou pral prezante ou li. Mwen envite ou rale chèz ou chita, fouko zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire. e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou, mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa ou Fouco. Ayè, nou te gen chans prezante w yon ti kont Dife san flanm. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se piman. An n pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Lè m chita m pi wo, men lè m kanpe m pi ba. Pa ezite non non. Kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse w, batay pete. Aktyèlman la nan lakou Pòtoprens, bagay yo ekstrèmeman difisil. Anpil moun ki rete nan zòn Bèlè, pou m byen di tou pre Bèlè, an difikilte. Frè e sè byeneme, baz krache dife, mare batay, ansanm avèk nèg Bèlè, Eriel Mayard. Gade videyo sa, donk se panik total nan lakou Pòtoprens. Nou kapab konprann sitiyasyon an ekstrèmeman konplike. Plis pase yon semèn depi Wo Konsèy de Tranzisyon an enstale nan peyi Dayiti, Madam Mirlande Manigat, frèzesè byenneme, ak baton l nan men l, prèske tonbe, 2 moun ap soutni l pou l desann 2 mach nan 3 minit, pale ansanm avèk laprès. Li rankontre ansanm avèk delegasyon caricom nan e frè e sè yo diskite dosye sekirite peyi a, donk nou mèt rete tann pou plis detay. ann tande. Enben nou gen yon reyinyon avèk reprezantan de la caricom donk kominote karayib e ayiti manb de caricom men se tout lòt yo ki vini pou eseye ede nou nou fon echanj avèk yo HCCTA wi HCCTA avèk yo yo poze n kestyon nou reponn kisa n ta renmen kisa yo gen pou di nou. Kisa yo kab ofri nou e answit nou wè ki kot ki lè nou kapab wè ankò. Pale ba nou plis sou sa kisa yo pwomèt nou kisa. Non yo pa pwomèt yo pa pwomèt konkrètman yap bay sesi sela senpleman de trè bòn dispozisyon e nap tann dakò. Kisa ki pran pa rapò ak kilès moun yo pran pa rapò ak sa. Nou ensiste anpil sou la kesyon de sekirite. An palan de caricom li enpòtan pou poze grenn kesyon sa. Pa gen pyès moun kap oze fon aksyon konsa. pou m gen maladi lakay mwen, pou m gen lanmò lakay mwen, m kite kò a atè, se mwen menm ki responsab, epi pou m al ede vwazinay. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen, apre Premye Minis Ariel Henry te fin patisipe nan 44 ryèm somè nan peyi Bahamas a Nassau, Premye minis Kanada te la, Justin Trudeau, ebyen, genyen yon delegasyon ki te anonse pou rantre nan peyi Dayiti. Pou vin chita ansanm avèk premye minis lan, pou vin chita ansanm avèk chèf polis la, pou wè kòman yo te kapab rezoud pwoblèm ensekirite k ap boulvèse peyi a depi yon bèl bout tan. Ebyen frè e sè byeneme choz di choz fèt yè delegasyon an debake nan peyi dayiti donk chay peyi dayiti a aktyèlman la a li repoze sou do karikòm frè e sè byeneme e yè ebyen tout ofisye yo ki debake nan peyi dayiti yo te gen chans kwaze ansanm avèk responsab lapolis la e medam matmwazèl e mesye jan nap gade foto sa la ou kapab wè ebyen se yon gran sal de konferans tab la pa twò non tab la te kare silvouplè epi tu konpran les otorite tout lè koulè epi tran sèl bee epi te gen sekirite donk divès wo grade lapolis yo te chita ansanm avèk delegasyon karikòm nan ki an misyon nan peyi dayiti pou kapab fè evalyasyon pou wè kòman Caricom kapab sipòte lapolis se pat nenpòt ti reyinyon wòwòt ki te genyen yè frè e sè byeneme e nou konnen lapolis nasyonal li menm se se enstitisyon ki fè plis chouting nan peyi dayiti bon tanzantan se ti chouting ti chouting kanmenm lapolis pap kite nou sèch lap ba nou ti videyo kanmenm pou l mete ti son defile pou l di nou kòman bagay la te ye frè e sè byeneme mwen envite w. Gade ti videyo a konsa ou va konprann ki kantite moun ki te gen nan sal la, ki sa ki t ap diskite, kòman yo t ap bwè, kòman yo t ap pale, kòman misyon an li menm li t ap travay pou wè kòman yo te kapab evalye sitiyasyon peyi Dayiti a. Swiv ansanm avè m. Waww ou kapab konprann se pat mince affaire men kounya la kesyon kap poze frères et sœurs bien aimé eske caricom kapab rezoud problème gang nan peyi d'haiti donk si caricom jiska prezan paka rezoud problème gang nan peyi jamaïque Èske m dwe rete optimis pou m di caricom kapab rezoud pwoblèm gang nan peyi Dayiti? Non, sa pèp ayisyen m pa kache di w mwen doute fò. E nou kapab konprann aktyèlman la responsablite peyi Dayiti nan men caricom. Medam, matmwazèl e mesye, dèfwa gen anpil kesyon k ap poze. E youn nan kesyon ki souvan poze, se ki sa? Nasyon rich emisfè oksidantal yo, èske yo konspire, oubyen jan n te kapab di l, èske yo planifye pou yo wè tout ansyen repiblik nwa yo echwe? Paske souvan, lè ou tande kriz ap travèse yon peyi moun blanch, kote ki gen moun rich, fason yo depeche yo rapid, fason yo entèvni rapid pèp ayisyen ki diferan pa rapò ansanm avèk lè yon ti peyi nwa gen pwoblèm. Jimnastik monte desann, pil reyinyon, reyini sou reyini, konferans sou konferans, donk pèp ayisyen ou pa ka konprann sa k ap pase. E lè yo di w gon kòb ki debloke pou fè tèl bagay, tèlman gen reyinyon ki fèt, M kapab di, se zewo pwen nèf pousan lajan sa ki resi rive nan peyi k te gen pwoblèm nan. Ann kite sa la paske sa s on lòt sijè. Epi medam, matmwazèl e mesye, Karikòm nome premye minis Filip ansanm avèk premye minis Barbad la ki se Mia e premye minis Jamayik la, mesye Holnès. Donk, Moun sa yo ki nan tèt delegasyon an pèp ayisyen, yo la pou yo okipe yo de pwoblèm gang nan peyi Dayiti. Yo la pou yo mache, rankontre ansanm avèk divès aktè, rankontre ansanm avèk gouvèneman, chita ansanm avèk wo grade lapolis pou evalye sitiyasyon an. Pa gen pwoblèm. Men kounya la a, medam matmwazèl e mesye, Premye Minis Holness, Premye Minis Jamayik la, manb Caricom jounen jodi a ki nan peyi Dayiti. Koman Caricom pral fè rezoud pwoblèm gang nan peyi Dayiti? E tandiske jiska prezan, pwoblèm gang nan peyi Jamayik poko janm rezoud. Eske m ka kite manman pa m atè epi pou m ap vin ede lòt leve manman pa l? Ki sa sa vle di kòman nou konprann dosye sa? Hum koze yo pa piti. Pou enfòmasyon pèp ayisyen li enpòtan pou konprann. Nan lane 2019, Jamayik te genyen yon total de 389 gang. e pami 389 gang sa a te gen 250 ladan yo ki te aktif. E koze yo pa fini la non, 3 nan gang sa yo ki pi vyolan, gen youn ki rele Shower Posse, Klans Men ansanm avèk One Don. Anviwon 250 gang k ap opere nan rejyon Kingston ansanm avèk Sent Andrew. anba nen gouvèneman Jamayik la e non sèlman sa tou, anba nen chanm reprezantan Jamayik la nan Kingston. Genyen Reuters, frèzesè byeneme, ki te rapòte an fevriye ki sot pase a, gouvènman Holness la, te trennen yon nonb de 33 gangstè devan lakou siprèm nan lide pou kapab mete fen ansanm avèk vyolans nan peyi Jamayik. Nan peyi sila a, frè se sè byeneme, souvan, chak fwa yon polisye rive nan moman pou l pran retrèt, sa polisye sa fè, li tou mande azil pou peyi Lèzetazini Damerik. Chak lè yon polisye rive nan moman retrèt, ebyen majorite nan yo pou m byen di, tou mande azil pou peyi Lèzetazini Damerik. Paske gang yo tèlman puisan, yo tèlman pa nan jwèt, yo tèlman pa nan blag frèzesè byeneme, ebyen. Polisye sa yo pè pou gang yo pa vin tire revanj kont yo apre yo fin pran apre yo fin pran retrèt paske anpil nan yo yo konn rankontre ansanm ak yo pandan yo ap egzèse fonksyon yo. Donk ou kapab konprann peyi sila a gen pwoblèm ensekirite osi. Frè e sè byeneme peyi Jamayik anrejistre yon total de 1.463 omisid nan lane 2021. E nan lane 2020, 1.323 te anrejistre. Responsab Jamayik yo, yo estime 70 pousan moun ki mouri nan peyi a yo lye ansanm avèk gang, frè e sè. e selon divès rimè genyen 2 pati politik youn nan pati yo ki se Jamaica Labou Party ansanm avèk People's National Party yo kolabore nan divès don vyolan nan divès sikonskripsyon pawas Jamayik e koze a pa fini la frè e sè byeneme don sa yo ki kreye konfli politik donk. si gen yon pati nan yon zòn, yon lòt pati politik pa fouti vin nan zòn sa a, w ap pase move moman. E lè ou tonbe nan lane 1980, genyen Wa Emsigèn ki se te minis pati politik People's National Party, ebyen, minis sila, frèzesè byenneme, li te rantre nan yon pawas lòt pati a t ap dirije. E lè ke l te rantre se te nan Kingston, pandan yon rasanbleman, se te gwo gwo erè katastwofik ki te fèt lè sa a. E, se te yon gwo kriz tou puiske minis lòt pati a chwazi pile teritwa lòt pati a pandan ke yo te nan sezon elektoral. Donk, nan moman sa, frèzesè byeneme, te gen 844 moun ki te pèdi lavi yo. Se vre ke nou kapab di jounen jodi a, pa rapò ansanm de enfòmasyon ke nou genyen, Premye Minis Holness, pou m byen di ou, se pa li menm ki responsab pwoblèm gang, ni tou se pa li menm ki responsab kantite moun k ap mouri nan peyi Jamayik, pèp Ayisyen. Men, nan tan pase yo li te mande pou ke pati politik sa yo mete fen ansanm avèk konfli ke yo genyen depi yon bèl bout tan. Men selon divès sitwayen k ap swiv, yo fè konnen frèzesè, si premye minis lan pa ka rezoud pwoblèm kriz gang nan peyi Jamayik, Si caricom jiska prezan pa ka rezoud kriz gang nan peyi Jamayik, yo pa wè kontribisyon sinyifikativ premye minis lan ap kapab pote ansanm avèk pèp ayisyen ki genyen kriz gang k ap boulvèse l jounen jodi a tou. Donk frè e sè byeneme, an bon kreyòl, oubyen jan n te kapab di l, jan ti pwovèb kreyòl la di, M pa ka kite manman pa m atè pou m ap vin ede manman pa lòt. Donk, nou kapab eseye konpare dosye sa a ansanm avèk dosye senatè Youri Latortue. Senatè sila a gen plan sekirite pour la République, men l pa gen plan sekirite pour Latibonit, jounen jodi a, polisye ap mouri, moun ap mouri, popilasyon an pa ka travay, pa gen dlo, donk, frè e sè, vale latibonit preske tounen yon dezè konplètman. Men senatè a genyen plan pou tout le peyi l pa genyen pou lokalite l, pou depatman, pou moun ki, li pa genyen plan sekirite pou moun ki pèmèt li rive kote l ye jounen jodi a pou moun ki kontribye nan li. Li pa gen plan pou yo, men l genyen pou tout le peyi. Donk kounye a la a, kesyon k ap poze, èske entènasyonal la se pa nan betiz l ap pase nou? Jan n di l pa bò isit nou menm, donk entènasyonal la ansanm avèk siflè l nan men l, li se sèl abit Doktè Gérard Gilles. Ebyen, genyen kòdonatè jeneral Kowalisyon Nasyonal siyatè akò 11 septanm ki se Cossy David ansanm avèk Pyram Jean Monard. Mesye sa yo ki denonse direktè jeneral OAVCT a, Fritz Bernard e yo mande pou dcpj tande direktè a nan kad dosye kidnapin Doktè Gérard Gilles. Donk doktè a ki se sekretè jeneral pati politik nou la. Hum! Donk, alò patizan, di nou sa k pase? Nou pral fè ti pale? Hum! Èske w panse direktè OAVCT a ta konplis nan anlve senatè a? Epi di nou non, kiyès senatè a ye? Ou menm ki pwòch, pale nou de, pale nou plis de li konsa popilasyon an va konprann eh humm frèz e sèw lap remèsye kidnapè yo humm ji a tou fini humm sa pa anpeche m mouye gòj mwen talè gade bagay ou tande fòm mouye gòj la li pa li fini eehh men kounya la ojoudyi pèp ayisyen. Nou remèsyon lè kidnapè. Poukisa w remèsye kidnapè yo mon frè ban nou ti limyè silvouplè. Eeh senyè oh Heheheyy Sa n tap chèche a nou jwenn li Sa n tap chèche a nou jwenn li Pèp la mande ba yo bannann Ba yo bannann Oh yes Sa nou tap chèche a pou tout bon Nou jwenn li pèp ayisyen Il faut pa kidnape les medecins paske doktè sila a malgre kantite lòt moun nou kidnape pa kidnape li silvouplè. Pase si nou kidnapel li pap bon pou nou lè nou pran bal se li menm ki kapab pran swen nou gratis poul mete nou sou de pye nou pou nal kidnape enjenyè pou nal kidnape bizismann pou nal kidnape ti machann pou nal kidnape polisye eske ti konpran men ki mòd de refleksyon sa yo Bondye papa nou remèsye kidnapè yo oh letènèl papa. Yo remèsye kidnapè yo pou bon travay yo ap fè pèp ayisyen. Ala traka pou lave kay te. Ata yon chen gason pou se sa w vin di. Ou remèsye kidnapè yo ki tande nou ki libere. Pase ke. lè nou pran yon bal, se kòm si lè yo pran bal la pèp ayisyen, se nan, se, m te kapab di se kòm si se lapolis k ap batay pou mete sekirite, lè nou pran bal, se doktè a ki ka ban nou swen. Eyy! Wi, lè gangstè, dwa a la sante, dwa a la vi, m, y ap tiye moun, dwa a la vi, pa de pwoblèm. Non? Ah misye pitit pyè esperans mwen pa ou fanmi pyè esperans ou ye wi tout lidem dim fanmi pyè esperans ou ye pase la a pèp ayisyen remèsye lè kidnapè paske lè nou pran bal e doktè a kap ba nou swen gratis ti cheri m pako janm wè yo prezante devan laprès pou yo di lapolis felisitasyon nou remèsye w. Nou remèsyew pase fòw konprann gen de seri de moun lè yo kidnape lè n kite yo nan men ravisè yo nou pa fè de zefò pou nou al pran moun sa yo pou nou retire yo ba grif ravisè yo si tout fwa nou nan travay nou nap pwoteje ak sèvi nou pran bal se moun sa yo ki pou pran swen nou non tande pèp ayisyen. Lè gang yo pran bal, se doktè a k pou ba yo swen. M konprann. Li pa ta ka lòt doktè ke Doktè Lavalas. Ann avanse non sitwayen. Jodi a ki libere doktè ki lakay li. M kwè ke batay la ap kontinye. Talè, talè sitwayen, talè sitwayen. O non tout siyatè Akò 11 septanm. O non siyatè Akò 21 desanm. Bon! Pèp ayisyen alafen m konprann. Depi lè nou te aksepte le premye minis Ariel Henry non l site nan touye prezidan an, yon prezime asasen. Depi se moun ki nan lajistis ki di fò l vin bay eksplikasyon konvèsasyon l te gen ansanm avèk Badio, tout plim sou do l leve, li prè pou l manje w. Si w pa degaje w disparèt devan l ebyen l ap disparèt tou. Depi lè nou te aksepte yon betiz konsa, menm jounen jodi a, fò siyatè akò 11 septanm, siyatè akò 21 desanm vini pou l ap remèsye kidnapè. Donk si yo vini yo ap remèsye kidnapè, èske w panse gouvèneman sila, pèp ayisyen, moun sa yo ki siyen akò 11 septanm pral bay lapolis ase mwayen, pral pèmèt lame dayiti jwenn materyèl, pou chase lè gang bon jounen jodi a siyatè yo vini yo ap remèsye lè gang e doktè a ki libere se kont ranson se lajan ki bay fini non sitwayen fòk pèp ayisyen tande ase souvan yo ret tèt anba yo pa vle konprann mete pou yo remèsye lè kidnapè mouflè. te kidnape Doktè Jera Jil. M pa ka di Fritz Bernadel gen dwèt li tranpe. Sèlman, antan ke manm de la koalisyon, le coordonnateur de la coalition nationale des signataires de l'accord du 11 septembre et du 21 décembre, daprè dè rimè, mwen kwè nan enstitisyon peyi m, mwen mande avèk dcpj, mwen mande avèk lajistis, E kom si si bon rimè tou yo te ka rele Cossy David tou. Si ta gen de moun kap fè de rimè k di konsa ke m gen tèl enfòmasyon ke m gen konnen, fò dcpj ta tande m. Kounye a la se dcpj, otomatikman li fin ankete sou Bernadel, li fin ankete sou sa k rele, li fin mennen de zankèt apwofondi, kounye a la rimè piblik pral pran sa o serye. Jodi a la se yon ti kras ke m fè. Prensipalman, gon sèl moun ki te ka konn bagay sa se te cpj. Konsi David pat janm di sa, mwen klarifye l, m pat janm di misye enplike nan kidnapin Dok Anje Ajil, men sèlman m te mande se pou dcpj avèk lajistis tande l. Men sèlman m konnen ti dwèt misye trè long, misye kraze yo avè sete. Kou dwèt misye long, misye pi long avè sete. Kou dwèt misye long, misye te tounen konbyen milyon de goud atravè de lèt Sendika OAVCT ekri Sébastien. Se met desizyon nan kouri. Humm Vwala frèz e sè byeneme ou tap tande Cossy David Cossy David Humm ki se kòdonatè jeneral kowalisyon nasyonal siyatè akò 11 septanb ki tap remèsye lè gang il faut remèsye lè lè gang ha ha ha eeyy yon lòt traka pou lave kay tèt nou pèp ayisyen fò jezi tounen jezi come back mwen lèm di nou fò jezi tounen bon fòm di nou matant sefi ale wi matant sefi ap lage pyel matant sefi pèp ayisyen jwenn papye poul lage pyel m pa konnen si se nan syèl lal prale jan ti mizik kreyòl la di konsa. Paspò a tonbe. Eh eh! Sa yo pat vle wè a. Alelouya! Sa yo pat panse a. Bondye m nan fè m mal se matant sofi remèsye Bondye frape dyab la atè frape l kiw kiw nan ale frape frape frape frape lage lage lage move espri nan ale nan ale frape satan jerenas. e paspò a tonbe nou ziwon o syèl hahahaha kwè se la map wè pèp ayisyen lè zanj manke bay rapò de ayiti m di nou zanj yo pa bay ase rapò sou sa kap pase nan peyi a nou dwe panse se blag zanj yo pa bay rapò paske wè la jan matant sofi ap leve frapatè kiw kiw kiw kiw la menm si w tande. 90 pousan ayisyen ap rele anmweyy jezi woo nou prale nan syèl manti manti si zanj yo te bay rapò sou dosye sa fleo tap gentan tonbe nan peyi malgre sa w wè kap pase a nou te ka gentan disparèt ayiti te ka gentan dekole ansanm avèk repiblik dominikèn zanj yo pa bay ase rapò non fò m fè yon kout pye nan syèl mwen fò m fè yon kout pye nan syèl pèp ayisyen pa al nan syèl se bliye sa. Pase matant Sofi fon demonstrasyon la pèp ayisyen pokipe ayisyen k fin cho oh bondye oh wi nan syèl pa gen imilyasyon ah paspò a wi menm fil yo poko fil poul paspò al jwenn gade mwen lè yo fil poul epi imel la tonbe menm. Heh dim kòman bagay lap ye pèp ayisyen zanj yo manke bay rapò sou yon seri de kretyen nan peyi a tout jounen kap di yo pral nan syèl bagay latè gade nou sa pa gade yo tout se vanite bèl kay bèl oto tout se vanite vizit ozetazini kibo tout se vanite men lè w jwenn paspò wap kiw wap kiw heheheh genyen paspò fòn di sa tou tout se vanite. Wi paspò pam nan se jezi. E nan men jezi li ye wè la se jezi ki sot bali paspò a ala traka pou lave kay hahahaa ala kote gade visye mesye se nan peyi sila frèz e sè byen eme ou kapab konprann bagay yo ekstrememan difisil nan peyi sila. Medam, madmwazèl, e mesye, se moman pou n debake nan depatman Nò peyi Dayiti. Genyen chèf de gang, bòy, ki mòtèlman blese par lapolis, e ou kapab gade imaj la la. Yes! Men tip la misye rele Bòy. Ebyen, lapolis genlè woule misye nan pwa wi. Yo desann misye glout. Bay ki bon ou lap pwan ti Boy ansanm avèk pwa pèp ayisyen. Pwan ti donmbrèy byen kole epi ti grenn pwa, ti sòs pwa a gen yon ti kokoye ladan lejè pa anpil non. Bon ti pèsi, bon ti jiwòf byen desann donk se konsa lapolis desann misye. Lapolis mennen yon operasyon yè dimanch aprè midi a nan nò peyi a. Pandan operasyon sa, chèf de gang Boy mòtèlman blese. Lapolis reyalize pa Operasyon sa te reyalize pa divès inite espesyal nan lapolis pou kapab mete fen ansanm avèk aktivite kriminèl gang sila yo k ap teworize popilasyon an nan zòn Chanpmen, Site Pèp ki sitiye nan sid Okap Ayisyen. Pandan operasyon sila, 6 bandi te anba kòd, medam matmwazèl e mesye, lapolis sezi tou 16 jwin mayiwana. La popo, fo payisyen. Sa se rap a? Ala traka pou lavi Kayte. Zewo zam ok. Endividi ki enplike nan zafè sa akize de meurtre, kanbriyolaj nan site pèp ansanm avèk site chovel. Medam matmwazèl ze mesye se moman poun travèse poun tobe nan gran nip peyi dayiti. Ebyen plizyè sitwayen ki soti nan divès zòn reyaji akoz biwo imigrasyon fèmen kote jij Ogel Jean Louis, Nou ret la depi yè nap dòmi la, nou dòmi anndan la nap tann yo, pou jiska mentnan yo poko janm parèt pou yo fè okenn entèvansyon. Kisa w bezwen w menm? Bon mwen sa m bezwen, m vle otorite yo tande nou, pou yo ban nou sèvis ke yo dwe ban nou an paske nou peye pou sèvis lan. Ou konprann? Nou peye pou sèvis lan, so yo sipoze ban nou sèvis la paske yo dwe nou sa. Ala Muscadin te etabli de seri de prensip de fason aske tout moun kapab fè paspò yo fasilman, Eske yo toujou kenbe isi a mizapa de dezòd ke w sot pale a la? Wi bon m panse CG a li menm si n gen 10 CG a nan depatman la nou tap gen plis fasilite pou n fè paspò a paske se yon nèg ki o pwa kap travay nòmal men kòm ou konnen depi misye la pa gen siyal kou misye ale gen siyal sa vle di mas defavorize a li menm li pa ka jwenn sèvis nèg yo yo menm e moun pa yo ki ap bay sèvis. Tankou nou menm kap dòmi nan seren an la, kap bat seren, bat solèy lan, nou pa jwenn sèvis la nou menm. Yo bay moun pa yo sèvis. Yo gen dwa antre a machin yo la plen moun, yap ba yo sèvis, nou menm kap dòmi la, nou pa jwenn ni. Alò nou wè administrasyon an entèdi moun dòmi la, kisa k esplike moun yo toujou dòmi? Li, li pa kenbe. So, yo, yo, moun yo, yo pa la yo menm, e nou k la. E nou k, e nou k sekirite la, e nou k kenbe la. Men poukisa yo pat vle nou dòmi isit lan? Bon, parapò. Ki fè yo pa vle nou dòmi an, ou konnen, dèfwa lè y ap antre a moun yo, yo pa vle nou gen kontwòl yo, yo entèdi nou dòmi. Si nou deyò a, yo menm yo antre a machin yo ak moun yo, n ap deja jwenn moun sa yo la, nou pa p konnen si moun sa yo pa t dòmi la yo menm. Men si nou dòmi la, nou pa p asepte yon moun ki fenk vin antre, ki jwenn nou la, pou l al pase devan nou. E koz sa k fè yo pa vle nou dòmi la. E kidonk nan kad vizit komisè Muscadin depi l la pa gen siyal nan biwo l la? Depi senyè an la pa gen siyal. Depi l deplase gen siyal. Son strateji? Wi yon strateji li ye. Si l pa yon strateji. Lè misye la kouman fè kou l la pa gen siyal. Kou l ale gen siyal. Pandan se tan lèl la moun ba lap fè moun antre pou moun yo rive anndan pa gen siyal kou lale moun yap travay pou moun pa yo anndan nou menm ki la kap bwè solèy kap bwè fredi an la nou pa janm jwenn sèvis ben mwen gen yon mwa depi map mache la pou m siyen yon paspò sèlman yo pran kòb mwen deja m peye ok pou m siyen sèlman m pa kapab. Pase yo k jwenn sèvis. Nou menm nou pa nan sèvis. Èske w konprann? Lè gran chèf yo pase ak gwo moun yo pase antre yo menm woule solèy la pou granmesi. Mwen m mande pou otorite yo fè yon jan pou yo ouvè pou yo ba nou sèvis nou merite a. Èske w konprann? Paske nou peye pou sa. Nou menm si n boule solèy la nou oblije sèvis. Pa gen pwoblèm menm lè yo pa ta ka pran nou tout non, men omwen si yo te pran 50 on 100 pa jou, nou te ka santi nou te alèz menm lè yo ta pase moun pa yo. Sa vle di yo pa ba nou sèvis menm kòm malerèz yo se moun ki gen nan men y ap bay sèvis. E nou reziye w, reziye w sa k vini w pran. Vye pate, vye bagay dòmi reziye w kote w ye a la ou bezwen pase, oblije pèdi tan. Pa gen dra e chita la bat nay la fredi nan kò pwès wap ase pou granmesi. Ou gen moun ou kap aplike pou ou nan pwogram Biden nan? Bon m pa vin di sa non men pam nan espire l espire yon moun ki gen paspò deja ki espire pa tap sipòte ap sibi tout chèk sa yo paske l te deja gen l deja m panse yo te ka fon fason pou moun ki gen l deja te ka pase. Sa vle di ni moun ki te gen nan ni moun ki pa t gen nan nou tout nan menm antrap. Depi 12 janvye m ap soti, m ap desann peye machin, peye motosiklèt pou m rive la. Men jodi a m vin la depi lendi, m konnen lèt nou m ap tonbe madi. Kounye a m vin la lendi pou m ka dòmi pou demen si Dye ve. Bon men m vini oblije m pa jwenn dlo fè men m pa t konnen. Yo fèmen ou blije tounen la wi pase m pa konn kilè yap ouvri. Mwen panse ke si leta ta vle pèp la patisipe pou yo fè paspò yo tap mete plizyè biwo avèk sa moun yo tap gen ase de opòtinite pou yo kapab rive fè paspò a men piske pa gen ansanm pa gen yon anpil biwo sa pèmèt ke popilasyon ap sibi. Ou menm depi kilè ou la? M la depi avansyè. Alò m ta ap sijere ke pou yo ta met plizyè biwo e ke pou yo ta ouvri tou pou moun yo te ka jwenn sèvis. Paske paspò a pa yon liks ke l ye, se yon pyès pou chak sitwayen ta gen. Yo peye 3 mil dola ameriken pou l fè yon paspò. Gen moun yo gen 50 mil dola pou l pou l peye yon moun pou l fè yon paspò tandi ke mwen menm m pa manyen men 50 mil dola sa pou m fè yon grenn yon grenn paspò. E yo pa p janm asepte avèk prensip Miskaden an. Paske Miskaden vle vle tout sa k ap fèt pou ta vin fè an lòd. Men yo pa p janm asepte Miskaden paske kòb yo tande Pòtoprens lan ap peye a yo wè moun ap peye nan pòtoprens yo ta anvi fè kòb la tou yo pap janm mache nan prensip lan miskaden men jis nou ta anvi nou ta anvi tout moun ta mache nan prensip miskaden an e miskaden miskaden nou ta anvi kote nou bezwen miskaden an se la e la otorite yo pa vle miskaden ale paske gen kote pou miskaden ta rive ki deplase depi divès jou pou vin fè paspò men malerezman yo pa kapab jwenn sèvis. Toujou nan depatman Nip, genyen delege depatmantal la mesye Morel Esperance Berard yè lendi a ki te reyaji sou dosye imigrasyon nan vil Miragwàn apre otorite yo te fin depoze sele sou pòt imigrasyon e frèzesè byeneme selon eleman enfòmasyon yo Komisè Muscadin ta manke mete lapat nan kòlèt direktè imigrasyon an pou plis detay an nou tande delege a. E komisè a li fwape direktè a. Se sa ke yo di. Paske m pa t la, m pa ka temwen l. E lè m vini avèk jij de pè, direktè a repete menm bagay la. Devan jij de pè a e komisè a te la tou, li di ke komisè la fwape l. E gen 2 lòt anplwaye Kandan ki repete menm bagay la, yo di komisè a fwape yo. Mentnan nou konnen sa ki rive a, li kapab rive nan tout sosyete, sa ka rive gen yon mezantant tan ki poze antre otorite ak otorite. Nou menm ki plase nan pi wo nivo leta a nan depateman, ebyen nou te pran desizyon an pou ke Nou fèmen biwo a an atandan nou jwenn yon mwayen pou ke sèvis la li bay pi byen. Lè w di frape eske sa vle di ke komisè a se te tire te tire kou sou direktè a? Si wi, eske nan kòmsi rapò ke direktè a ba w li pa di w si l retounen kou an e vè komisè a? Non. An nou di ke li sèlman rapòte mwen ke komisè a frape l. Li pa di ki kote? Bon, e jan misye ta. vle pale a se kòmsi ke komisè a ta mete men nan lestomak li èske nou konprann lè li di ke mwen dwe ankò biyè mwen pat temwen e se yon fè rapòte mwen menm m pa ka di ke komisè a te bal te frape l vre komisè a pat frape l vre men la sèl choz gen. Plizyè moun ki temwaye ke komisè a te frape. An tèm dotorite, jiska prezan nou poko janm jwenn, an di nan pou pale ke nou gen nan kad rankont yo, eske nou poko janm gen yon dat ki fikse ki ka pèmèt ke pòt imigrasyon ak imigrasyon ouvri? Mwen sot di w sa deja, e sa k fè n pa p ouvri demen se jis pou n ka al fè netwayaj. N ap netwaye espas la, e n ap gade si nou kab vini avèk chèz pou nou mete pou moun yo, pou moun yo lè yo antre anndan pou yo chita, pou pa gen. yon afliyans de moun ki kanpe devan kamera, paske mwen do gen sèlman 2 machin, 2 machin, ann di 2 kamera k ap bay sèvis kote ke gen yon popilasyon ki vrèman dans, ki bezwen sèvis la. Ok? Alò, èske nan, kòm si antant w ap chache antre lè 2 pati, malerezman ki te gen mezantant la, ou poko pale ansanm avèk komisè kòm kwa pou w ta pran avi pa l? Bon, mwen pa pale dirèkteman avèk komisè la, paske. Mwen te envite l nan rankont lan, li pat vini, men pa entèmedyè dotre pèsòn, e misye pa gen pwoblèm, li fè konnen ke l pa gen pwoblèm depi ke n ap pran desizyon pou sèvis la mache byen, li menm l ap kore l. Pèsòn, se sa ke yo rapòte mwen. Pèsòn, atravè youn nan, atravè dwayen tribinal premyè enstans Miragwàn nan. Se sa misye rapòte m nan yon voice ke komisè a te voye ba li, li di m ke pa gen pwoblèm depi n ap pran mezi pou ke operasyon an rekòmanse, li menm li pa gen pwoblèm. Alò, èske l pa di poukisa donk komisè a te tiye kous li a? N ap pale de direktè imigrasyon ak emigrasyon Niagara la. Bon, mwen kwè komisè la li pale anpil nan radyo, li pale anpil sou rezo sosyo yo, m panse ke n ap gen kapasite pou n tande egzakteman sa li di yo, èske ou konprann? E bon, ann di ke gen yon seri de bagay m pa bezwen rantre ladan yo, paske se yon otorite ke li ye, mwen menm kòm delege ki plase nan pi wo nivo ki sanse èt la pou regile e enstitisyon yo, e di ke m pa oblije di tout bagay. Nou tap tande deklarasyon delege depatmantal Nip lan donk sou ensidan ki te pase nan biwo imigrasyon nan Miragwàn, nou espere ke biwo a refonksyone epi popilasyon an li menm li kapab jwenn sèvis ke l merite. Medam, Matmwazèl e Mesye, m ap fè w konnen Rosemon Jean ankò yon lòt fwa prezante devan laprès lonje dwèt li sou mèt ensekirite a e fè konnen dosye caricom nan pral fini ansanm avèk peyi Dayiti nèt. Pou plis detay, an nou tande. entèvansyon sa a. Dabò, an nou gade dosye caricom nan. Kominote entènasyonal la anplwaye yon strateji, yon metòd, chak fwa pouvwa Ariel la, ke nou kalifye de yon pouvwa ansasen, ap deziderate, ap pèdi dlo, l ap seche, ebyen, kominote entènasyonal la, Anplwaye yon manèv, anplwaye yon strateji pou revitalize yo, pou ba yo sewòm. E se sa ki esplike jodi a la prezans de sa yo rele komisyon Karikòm, delegasyon Karikòm ki vin la. Dayè, tout lankont kominote entènasyonal la ap fè an Ayiti, Yo chwazi sèlman chita avèk lè bouwo. Lè n di bouwo yo, ansanm de moun ki mennen nou la. Ki patisipe nan ame gang. Ki patisipe nan mete an otaj ekonomi peyi a. Ki kreye kondisyon destabilite san parèy pou mete sa yo rele klas pwayen nan ajenou. E jodi a, yo konnen nan kondisyon yo mennen nou. Yo kreye mwayen jodi a yo vin nou avèk yon bagay ki alamòd jodi a, yo di w Biden. Sa vle di yo fout ou bandi, yo ba w kolera, ou reziste, yo ba w covid 19, ou reziste, yo ba w gang ame, yo wè, ou reziste, yo di kèk gwo bagay ou renmen, sa depi yo ba w ou pa ka pa pran. Yo fout ou viza Biden 2 zan. Yo wè malgre sa wap fè rezistans, kounya yo di ok sa pou yo fè. Depi se ti nèg ki gen biznis, ki gon grenn kay, ki gon, ki plizoumwen ka viv, nap ogmante volim ensekirite ya. M vle nou konprann, kesyon vitelòm, kesyon gang ame, izo bagay sa yo. Se de bagay politik li ye. Se pa yon ensekirite pou ensekirite, men se yon ensekirite planifye, òganize. Dayè, fò nou rann kont, nan nivo anplè ensekirite a rive la, Leta ayisyen, bon, sa k rete kòm enstitisyon yo, pa janm anonse de mezi fèm vrèman pou wè tankou de moun k ap kontrekare yon bagay. Ou wè de preferans, yo gen, pwiske nap fè bri ou ka wè yo pase la yo fè de bal yo fè de bri blobloblo epi pa la swit tout moun epi men yo pale avèk chèf yo yo di pa okipe w nou pa ka rete bwa kwaze pou n kite w gen de bagay fòk fèt ebyen jodi a karikom nan vin santi apre Sa yo rele Ho Komisyon Tranzisyon an, yo pap gen lòt altènativ ankò, piske nou ba yo Biden. Biden ap rive yon kote li pral pase mòd. Piske nou ba yo bandi, nou wè yo ap reziste. Ebyen, kounye a kòman pou nou montre n ap kreye sa yo rele yon sòt de dyalòg. Men, tout dyalòg sa yo se pou yo ajiste Ariel Henry opouvwa. Se pou kenbe Ariel Henry opouvwa. Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Gade imaj sa ansanm avè m. Medam, matmwazèl e mesye, sa se Martissant nan epòk Duvalier. Bon, m pa bezwen di nou Matissan nan epòk, m pa bezwen di nou Matissan epòk demokrasi e jiska prezan. Koman li ye nou tout ap viv li la. M vle rakonte ou eksperyans sa li enpòtan pou ke ou konnen l. Jounen jodi a frèz e sè pou yon sitwayen soti nan lwès pou l travèse pou l antre nan nip peyi a jan ti pwovèb kreyòl la di l se pa kaka kòk. Pou pi piti gen 3 gwoup gang fòk yo touche. Premye baz ou pral kontre ansanm avè yo, pa egzanp, si w pran machin, ou prale nan Nip, ou prale Miragwàn. M pa di Jeremi paske ou konnen Jeremi pi lwen e machin ki fè Jeremi yo se pa ti machin piti, se gwo bis yo. Donk, nan ka sa a, frèzesè byeneme, Ti bus sa li pral pase Nan baz izo anvan lè lap soti pòtay leyogàn donk chofè a lèl rive kote poul peye li bay 500 dola pou baz izo e lè ou pral rive nan baz izo pou peye a pèp ayisyen kòman liye yon nonm chita byen alèz sou tab li epil gon bokit bò kotel li gen sòlda k ap sekirize l, epi gen de lòt ki deplase. Youn pa gen zam, youn ansanm avèk yon galil k ap sekirize l, epi depi lè l ap pale, li di tout moun etèn telefòn nou wi silvouplè, etèn telefòn yo. Epi, chofè a gen pou l bay 500 dola san manke yon piyas nasyonal. Li pral pase nan dezyèm baz. Nan baz sa a, l ap bay 400 dola. Sa gentan fè 900 dola pèp ayisyen. E gon twazyèm baz chofè a pral pase l pral bay 300 dola. Sa fè an tou 1200 dola. Si sa fè an tou 1200 dola pèp ayisyen. Mwen byen di ou 1200 dola ayisyen pa ameriken. E si m ta kapab di chofè sila a Kounye a la a pa bliye nan ane a gen 12 mwa. Ou byen tou ou te kapab fè, si nan yon jounen li bay 1200 dola, e pou 365 jou, konbyen kòb l ap bay? Ann eseye fè kalkil sa byen senp. Rale kalkilatris ou. Pase si ane a gen 365 jou, ann pran kalkilatris pou nou jwenn detay yo. Nan yon jou l bay 1200, pa vre? Miltipliye pa 365. Donk, pou ane a, chofè sa bay 438 mil dola. Sa se pou sèlman yon bis. Si gen 10 bis kap pase, miltipliye sa pa 10 pèp ayisyen. Wap wè ki kantite lajan l fè. Mwen aksepte peye l, ou aksepte peye l, leta ap touche ti pa l, epi vwala, nap benyen nan kòripsyon. Epi kounya la a, nou rive nan yon kafou, nap remèsye lè kidnapè. yo kidnape nou, nou bay kòb, yo lage nou, epi nou remèsye yo. Heyy! I love my country! Atò, lè matant Sefi jwenn paspò pou l pa, kiw! Kiw! Kiw! Kiw! Paske li wè l pral nan paradi. Ala traka papa! Hum! Hum! Gon ti pwovèb kreyòl ki di Bondje konn bay li pa konn separe. Men, Sa kap pase nan peyi dayiti a pi rèd toujou. Non. Sa e pa Bondye konn bay li pa konn se pa l. Sa se ayisyen ki engra e nou k pa bon. Nou aksepte, nou peye, n ap viv konsa. Epi n ap tann mouche leblan, le karikòm pou vin retire nou nan sa. Ala traka pou lave kay te. Si moun ki malad la ki kouche sou kabann lopital, li pa fè efò pou l pran medikaman pou l kite lopital la. Èske w panse moun ki akonpanye l la pi cho pou l geri? Jamè! Enben se sa wi k pase nan pwoblèm ensekirite nan peyi Dayiti. Medam, matmwazèl, se mesye, mwen menm m toujou di l, Ayiti diktati la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete. E se sa k ap pase aktyèlman. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal pou jan gang ap dechèpiye moun. Epi, moun nan lòt bò l pa vle fil pou ou monchè w ap pouse kòn nèg plezans pa nan rans nèg plezans ap voye voice pou ou l ap kase met nan men w ann tande youn pèp ayisyen zanmi dyaspora gen mizè pou l pase on dirè se dyaspora ki otorite nan peyi a. Ou gen posibilite si w jwenn bèy sa bon Bondye mete sou ou wout ou pou w rantre m lòt bò ou kite m la m manje. Pran moun ki pi byen pasem. Jorel byen pasem. Piter a son moun rich li ye. Mwen m pov map manje kaka map mande charite plezans la menn. Hein ou jwenn posiblite swa kitem la map manje kaka menn. Men maten la yo banm moso mayi pou m manje. Misye pa konn egzistans an. Li pa janm ekri m. Ala ti soukriz m ri menn. Swa m pa fou kouzen. Bondye ki kenbem an vi lap fèm pa fou men m te ka fou tonbe nan bwa anpi sak anmèdan gen moun ki jwenn pas gen moun ki gen paspò pou yo pati e yo pa gen paspò pou yo pati pase a devan yo paka ale m sou m gen paspò epa lakaw map desann m sou m gen kote pou m desann moun ap tann mwen moun nan granmoun li paka regle anyen li paka ranpli pou mwen. Li di depi m jwenn yon moun ki ka ranpli pou mwen, l ap fè yon moun pale ak yon moun pou vin pran m nan èpòt. M pa pral vòlè, m pa pral nan yon moun bagay, m ap mache sou ladwati peyi a. Alelouya! Alelouya! Men sa k fè nou pa ka mache sou ladwati peyi a nan peyi nou? Antouka, frèz e sè byeneme, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktati, lapèl dè santi, Ayiti demokrasi, larepiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete ki viv ravèra, ki mouri ak kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa, a la pwochèn, bizou bizou, randevou kase demen si Dye ve.